Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou kontan rantre la kayou pou nou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon konsè nan tout sa kap pase aktyèlman la nan peyi dayiti tankou lòt bòd lo. Men nan kad emisyon sila nan prete direktman nan peyi dayiti paske nan mouman nan pali ala peyi. Peyi Dayiti an dèy nan moman nap pale a la, gen yon movèz nouvèl kap sikile nan tout 4 kwen peyi Dayiti, yon movèz nouvèl kap fè la une dè jouno, nan radyo, nan televizyon e menm sur entènèt lan ki pa lòt ke lanmò Eric Jean Baptiste. Kiyès Eric Jean Baptiste ye? Avan mwen rantre nan lè detay, nap fè yon ti pale sou Eric Jean Baptiste. Eric Jean Baptiste li fèt nan lane 1970. Eric fèt. le 13 out 1970 nan lakou Pòtoprens. Erik Jan Batis li menm li mouri a laj 52 zan ayè 28 oktòb 2022 a. Erik Jan Batis se yon moun ki t ap evre nan sosyal, Erik Jan Batis se te yon. Politisyen. Eric Jean Baptiste Ekskize mwen si nou wè telefòn nan ap sone, kidonk enfòmasyon ap vini partou. Eric Jean Baptiste li menm se te yon politisyen, se te yon sosyalis, Eric Jean Baptiste se te yon antreprenè, yon pè de fami, yon nèg ki t ap. Goumen pou yon nouvèl Ayiti. Éric Jean Baptiste te kandida a la prezidans nan lane 2016, 2017. Eben nou wè se Jovenel Moïse li menm ki te vin ranpòte la mayòl. Éric Jean Baptiste malgre li menm swa l te sòti an katriyèm pozisyon konsa, je me rappelle pas. Malgre sa, Éric Jean Baptiste li menm li te vin. fè yon koralizyon avèk lòt nèg ki te gen plis moun devan l yo yon fason pou yo te kapab al goumen kont phtk. E tout moun te jije se te yon bèl aksyon lè nèg yo te fè yon sèl pou yo t al konbat phtk. Malerezman, Jovenel Moïse li menm, se li lanati te chwazi. Enben, Jovenel Moïse te ranpòte eleksyon an sou tout moun ki te nan kous la ansanm avè l. Eric Jean Baptiste, li menm ki se kowòdonatè oubyen responsab Rassemblement des Démocrates Nationaux Progressistes, rndnp, li menm li te nan tèt pati politik sa sòti nan lane 2018 pou rive 28 oktòb 2022 a. Ebyen kòman Eric Jean Baptiste fè mouri li menm? Eric Jean Baptiste mouri ayè vandredi 28 oktòb 2022 a nan zòn Laboul, nan blòk Jàn Babankou. Pou moun ki konnen anlè Laboul, m ap eksplike nou byen ki kote Jàn Babankou a ye. Erik Jan Batis pot ko menm rive anba Dezire, yo tire sou Erik Jan Batis. Genyen yon igrèg lè w fin kite Kafou Laboul. Igrèg sa a, gen yon pwent ki desann anba Dezire, gen yon pwent ki monte anlè Boutilye. Ebyen, nan pwent ki desann anba Dezire a, apre yon twa grenn kay konsa, w ap jwenn Jàn Babankou. Kidonk, atè a la Kafou Laboul, tou pre Kafou Laboul. anviwon yon 200 mèt Kafou Laboul. Ebyen la fami, selon enfòmasyon ki vin jwenn nou ta fè kwè, nèg yo ouvè kout bal sou machin Eric Jean Baptiste, nan zòn Jàn Babankou, pandan Eric Jean Baptiste li menm li tap desann, nou konnen Eric Jean Baptiste li menm se yon ansyen militè, se yon nèg ki toujou sou brenzeng li, se pa yon nèg kap lese tonbe konsa. Ebyen Yo ouvè kout bal sou machin nan, machin nan chavire e fòk mwen di nou nèg yo tire sou machin nan se pa nenpòt ti kalib nèg yo tire sou machin Eric Jean Baptiste. Men sekirite Eric Jean Baptiste la, li mouri sou plas. E lè nap gade imaj yo la, nap gade nou wè machin Eric Jean Baptiste li menm ki chavire, 4 kawoutchou l anlè. Lè yo fè tantativ pou kouri lopital avèk Eric Jean Baptiste, men Eric Jean Baptiste tèlman pran anpil bal, e yo tire Erik Janbatis avèk gwo kalib, se sa ki koz Erik Janbatis pa siviv. Kounye a la nou pral fon gwo rale mennen vi. Machin Erik Janbatis blende nan nivo 4. Enfòmasyon. Nivo 4 se avan dènye nivo ki genyen nan peyi Dayiti. Dènye nivo a se nivo 5. Daprè sa ankèt mwen ban mwen, Erik Janbatis li tap woule yon machin ki blende nan nivo 4. E enfòmasyon k vin jwenn mwen ta fè kwè se yon bagay ki byen planifye. Enfòmasyon ki rive jwenn mwen ta fè kwè nèg yo konnen egzakteman a ki tip de zam pou yo vini tire sou Eric Jean Baptiste. Si machin Eric Jean Baptiste blende nan nivo 4, il faudrait ke nèg yo vini avèk yon zam ki gen yon nivo k plis avanse k ka pèse l. Menm si nèg yo te gen yon Galil nan men yo, yon Kadachnikov, yo pa t ap ka pèse machin Erik Jan Batis la. Bon, kòm kounye a la nèg yo gen barèt M82, nèg yo ka pèse cha blende. Cha blende yo, èske yo rive nan nivo 5? Èske yo rive nan nivo 4? Sètènman, cha blende yo nan nivo 4. Men, èske yo rive nan nivo 5? Nou pa konnen. Paske si nèg yo gen barèt M82. yo pèse l sè ke li kapab rive nan nivo 4 oubyen nivo 5. Men kòm nou wè nèg yo tire sou cha blende yo avèk yon zam ki rele Lorsen, avèk Galil, avèk T 65, avèk Kadachnikov, avèk M 1, avèk M 16, M 30, yo pa pèse, men nèg yo genyen barèt M 82 a ki pèse l. Kidonk, kòm Erik Jan Batis li menm se yon òm dafè, Erik Jan Batis li menm se yon nèg ki genyen. Anpil biznis nan peyi Dayiti. Eske Eric Jean Baptiste te gen anpil enmi? Bon, nou pa konnen. Konparativman avèk Toto Bòlèt ki chaje enmi. Toto Bòlèt dènyèman la nou wè yo kidnape pitit li te gen anpil dout. Gen anpil rimè dan zon premye tan ki te fè kwè se nèg ti makak yo. Men gen anpil lòt rimè ki di Toto gen anpil enmi, li gen moun li dwe oubyen moun ki afè tè, moun afè bòlèt, moun pasi pala. Sa c'est du passé. Men kòm Eric Jean Baptiste li menm se pa yon nèg ki gen twòp enmi konparativman avèk Toto Bòlèt, men pa gen moun ki pa gen enmi nan peyi Dayiti. Pa bliye Eric Jean Baptiste li menm premye oktòb 2018 gen yon gwoup nèg ke yo pat idantifye, Tire sou machin Eric Jean Baptiste e Eric Jean Baptiste te pran bal nan zòn Kafou Fèy pandan li ta pral mennen pitit li lekòl. E selon ankèt mwen e selon enfòmasyon sa yon sous fè m konnen, li ta di m se nèg Ti Lapli yo ki te tire sou Eric Jean Baptiste e se nèg Ti Lapli yo ki te tire Eric Jean Baptiste ce jour là, le premye oktòb 2018. Kounye a la, enfòmasyon k ap sikile ta fè kwè, puiske Eric Jean Baptiste li menm Li genyen biznis li nan zòn kafou. Otomatikman Eric Jean Baptiste gen biznis li nan zòn kafou. Eric Jean Baptiste anba lobedyans Kris la. Eric Jean Baptiste genyen kòm pwoteksyon nan zòn nan Kris la. Sa vle di pèsòn pa ka vin nan zòn kafou vin betize w avèk biznis Eric Jean Baptiste. Paske Eric Jean Baptiste anba lobedyans Kris la. Men sa pa vle di Eric Jean Baptiste t ap kole bouda avèk bandi. Sa pa vle di Eric Jean Baptiste te nan konfyolo avèk Kris la, lwen de la. Selon enfòmasyon k ap sikile, yon nèg ki gen biznis li nan zòn Kafou ki anba lobedyans Kris la, ou se enmi Ti Lapli, ou se enmi Izo, ou se enmi Ti Makak. Men sa pa vle di se Kris, se Ti Lapli, se Izo, se. Ti makak ki tiye Erik Jean Baptiste. Kidonk nap fè analiz. E nap kontinye ankete. Men jan bagay la fèt la se yon kou ki byen planifye. Nèg yo pa vini avèk nenpòt zam pou yo tire sou Erik Jean Baptiste. Machin Erik Jean Baptiste blende nan nivo 4. Menm si yon nèg ta vini avèk yon galil ou pa tap ka pèse machin Erik Jean Baptiste. E mwen menm selon ankèt kem mennen anpil nèg nan geto yo, anpil. I 18, Nouvo I 18 la nan kad repòtaj m te reyalize an lè Gran Ravin ke Ti Terios li menm li tap moutre nou nouvo I 18 la. Men li menm li pa ka pèse machin Eric Jean Baptiste. Ann pran yon T 65 li pa ka pèse machin Eric Jean Baptiste. Lap fè anpil enpak. So vit la men l pap pèse l. Kounye a la a, ann pran yon M 60 oubyen yon M 50 oubyen yon barèt M 82. Sè dènye tan nou wè nèg yo gen yon seri de zam pou pèse cha blende yo. E nou wè Kanada ki te voye yon bann cha blende bò katedral ba nou, e lè cha blende yo vini, Nèg yo se fè yo tap soude devan cha blende yo pou pwoteje radyatè cha blende yo avèk tank ak plizyè lòt kote ankò nan machin blende sa yo pou bandi pa pèse machin sa yo pou pa tiye polisye yo ki ladan. Antouka! Nèg yo byen planifye pou Eric Jean Baptiste. Ta sanble, enfòmasyon ki vin jwenn nou, sa fè lontan nèg yo ap veye Eric Jean Baptiste. Nèg yo te rate Eric Jean Baptiste premye ok. Oktòb 2018, pandan l t ap mennen 3 pitit li lekòl, nèg yo ap planifye kijan pou yo pran Eric Jean Baptiste, enfòmasyon ki te vin jwenn mwen. Men kounye a la, yè swa pandan Eric Jean Baptiste ap antre, gen enfòmasyon ki vin jwenn mwen ta fè kwè nèg yo te gentan mete antèn sou Eric Jean Baptiste. Eric Jean Baptiste se pa nan yon gèt tapan Eric Jean Baptiste pran. E selon ankèt mwen mennen, lè m tande bagay la kounya la mwen di kèt ban m fè yon kout fil, ban m rele entèl, ban m rele entèl, pase mwen m gen pye m tout kote. Kounya lè m fè kout fil la m di sa k pase, m tande tèl bagay, tèl bagay pase nan tèl zòn, ban m enfòmasyon. Epi gen yon nèg k ap di m a, m poko gen twòp detay non sou bagay sa, gen yon ki di m a men ki kote bagay la pase, men sa k pase, men sa k pase. E gen yon nèg mwen menm mwen leve l nan kabann maten an. M di ban m di yon bagay m tande tèl bagay pase nan tèl blòk kòman bagay sa fè pase ban m detay kòman bagay la pase epi nèg la di m monchè m pral met dwèn mwen anlè pou ou wi m pral ba w plis detay talè men gen youn nan nèg ke anpil moun sispèk nan dosye sa. M rele l m pale avè l m di kyèt m tande tèl bagay pase men blòk sa li anba kontwòl entèl entèl men kijan fè entèl entèl fè pa gen kontwòl blòk sa kòman sa fè pase men m pral di nou yon bagay bandi yo pafwa yo konn bese gad yo pafwa nèg yo konn fè konpwomi men Prepare pou Eric Jean Baptiste. Antouka Eric Jean Baptiste tonbe nap kontinye ankete li twò bonè pou nou di men kiyès ki tiye Eric Jean Baptiste men nou menm nou gen dronn nou anlè dcpj dwa pran tan poul mennen ankèt men pa bliye nou menm nou atè yon senp kout fil ap di nou wi men kijan bagay la pase men kijan bagay la pase monchè se yon aksidan Oubyen monchè nou pat konnen si se Erik Jan Batis monchè misye pase pami lafoul oubyen monchè men sa Erik Jan Batis te fè men sal pat dwe fè bagay men ki kotel tal fwe kòl men bagay trè byento nap retounen antouka la fami Erik Jan Batis li menm nèg yo manje Erik Jan Batis men nap tounen trè byento pou nou bay plis detay sou lanmò Erik Jan Batis pase la gen enfòmasyon kap vin jwenn nou la telefòn mwen ap sone la moun ap rele n pasi pala pa bliye nou gen pye n atè tout kote. Kelkeswa kote nan peyi dayiti a nou menm nou gen pye natè. E pa gen moun kap bann manti nou menm paske se nou menm ki bon an. Ebyen la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de pataj mande ak zanmi fanmi pwòch ou pou abòne avèk chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble a pou nou dir ke vous appreciez le travail epi aprè qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.